Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon gade moun kap tonbe nan peyi dayiti tèt chaje. Men a chak fwa nou ta kapab di moun sa yo tonbe genyen ti dout pa rapò ak sa n ta kapab rele ben maladi kowonaviris lan ki li menm ap vale tèren. Eske se vre genyen de siy de kowonaviris ki m ta kapab di reflete pa rapò ak lanmò sila yo? Nou genyen Maxime Roumer, ansyen senatè de Lagrandans, genyen anpil lòt pèsonalite. Kòm par exemple la Doktè Yolene Vaval y a l'ancien président du Conseil électoral provisoire Frantz Gérard Verret. Bon, ta de problèm e finalman e dènye an dat se Tanis Tertius. Je connais toute cette personnalité là. Ebyen nou pral fon ti pale. Ekoute, nan dènye jou sa yo m ta kapab di genyen anpil dout pa rapò ak kesyon Corona a nan peyi Dayiti e y a des inquiétudes également paske Maladi sa a suit a 2 nouvo varyan, varyan anglè e brezilyen, ebyen m ta kapab di sa pwovoke laperèz lakay sila yo, sitou moun ki dyabetik, moun ki gen konplikasyon o nivo de sante yo. Ebyen brèf nou ta kapab di kowonaviris la an kèlke sòt li genyen non li site nan anpil lanmò. Eske se vrè? Je sais pas encore. Men de toute manière, ce que les autorités ont dit, Coronavirus lan kontinye fè mò nan peyi a. An mwen de 24 heures, 2 grand figure pèdi lavi yo suite ak konplikasyon ki gen a wè ak Coronavirus. Se ansyen senatè Grandans Maxime Roumer, li mouri jedi swa, epi genyen doktè Vaval Yolène Surena ki li menm mouri vandredi maten. Donk nan espas 2 jou, 2 mò. Nou pa anrejistre sa fasil. Ansyen senatè Grandans, Maxime Roumer, li menm li mouri nan sware 27 me a nan Jeremi, prensipal vil nan depatman an, swit ak kovid 19. Se sa yo di tou senpleman. Teste pozitif o kovid 19, ansyen parlemantè la ki te jis fete 71 zan l. 12 me pase a, mouri lakay li vè 19 è 30 apre li te soufri pandan plizyè jou konplikasyon maladi sila notamman difikilte respiratwa. Maxime Roumer te swanye a domisil sètadi lakay li dapre sa fanmi li rakonte. E fòk nou di depi 10 an Maxime Roumer ekonomis te fòme an Ayiti e an Frans li tap dirije inivèsite Nouvèl Grandans. spécialisée dans le métier agriculture. Maxime oumer c'était trois fois sénateur Grandance en 1995, 2006 et 2009. Alors pour la période 2006 et 2009, mon j'ai sur le parcours Maxime Roumer. Est-ce que je peux dire que c'était yon sénateur généreux? Mais franchement, c'était quelqu'un qui a toujours le regard fixé sur les autres sénateurs. Et tant que, m't'incapable, dit Yon gay, yon gran, yon ansyen, tankou jan nèg ki konn bat kòk di sa, yon gay, ebyen li te toujou ap veye pou ke lòt senatè yo pa komèt dè bavir, paske yn petit bavir li sifi pou pèp la rejte w. A chak fwa nan seyans, li te toujou pran lapawòl pou di, ekoute, atansyon senatè, pozisyon sa li pa bon, moun lakay ou ap gade w, men nan dènye manda li a, li te fonti raprochman ver ekip PHTK. Mais ça n'a pas dérangé tout simplement parce que les gens euh, au niveau du département de la Grandance, eh bien, ils ont toujours manifesté une sorte de euh, liaison envers sénateur Maxime Roumer. Donc c'est quelqu'un, euh, je peux dire, qui a travaillé au bonheur de son département. Mais hélas, sénateur Maxime Roumer lui-même décédé à l'âge de 71 ans. Li te kapab fè yon 10 ankò. Bon, malerezman, ebyen, yo fè konnen se kowona a ki li menm vide Maxime Roumer atè. Gen ansyèn sekretè adjwent Asosyasyon Medikal Ayisyèn, doktè pwofesè Yolène Vaval Surena li mouri nan dat 28 me a nan lopital inivèsitè Mirbalais nan depatman Sant e daprè plizyè sous medikal, ebyen, medsen an li menm se kowonaviris. ki ta pote boure sou li. Yolène Vaval Surena, madanm Doktè Claude Surena, li menm tou se manm ansyen prezidan AMH. Claude ak Yolène Surena travay an favè Kwa Wouj Ayisyèn ak Direksyon Pwoteksyon Sivil. An depi ogmantasyon konsiderab kantite desè ki gen awè ak kowonaviris nan peyi a, presizeman nan Pòtoprens, gouvènman an ak Konsèy Elektoral Pwovizwa a, yo menm di tèt dwat, Referandòm 27 jen kap vini la. Gen yon lòt pèsonaliti. Lòt pèsonalite sa se ansyen prezidan konsèy elektoral pwovizwa la Frantz Gérard Verret. Li menm li mouri swit ak kowonaviris. Se te le dimanch 23 me 2021. Donk nou ta kapab di, mwens 48 è aprè Ministè Sante Piblik ak Popilasyon anonse dekouvèti varyan angle e brezilyen nan peyi an, malgre apèl ki lanse pa bò kote popilasyon an pou lave men yo, respekte prensip baryè yo, kovid 19 lan deja ap frape nou trè fò, ap fè dè mò an Ayiti. Daprè enfòmasyon ki ap sikile, ansyen direktè Konsèy Elektoral Pwovizwa la, Frantz. Gérard Verret li menm li mouri suit ak covid 19. Architect, père de famille, Frantz Gérard Verret te prezidan konsèy elektoral pwovizwa la de 2007 a 2009 aprè li te nan lopital pou pran swen nan centre d'urgence ebyen li mouri dimanch suit ak sentom ki gen a wè ak Corona virus la. Le corona ne joue pas! Ah ben oui! Le corona L ap frape trè trè fò. E gen anpil lòt moun ke petèt nou pa fè alizyon a yo, petèt ke ben se pa de pèsonalite men nou kontinye ap rekolte oubyen m ta kapab di le chifre sa kontini dogmante an matyè de moun ki yo menm frape pa maladi sila. Petèt, ekoute byen, nouvo varyan yo kapab vini sou lòt fòm. Li kab lafyèv, li kapab difikilte respiratwa, nou wè anpil moun ki yo menm pran sentom sila a ebyen toujou genyen difikilte respiratwa. Gen yon lòt pèsonalite li menm se ansyen direktè jeneral ona. Chesnel Pierre, Donk, genyen enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa se ta kesyon covid 19. Men ekoute, gen anpil vèsyon ki ap sikile sou ka lanmò li a. Toutmenm, puisk on a site la question du corona, ben, nou oblije mete l nan lis la. Men ekoute, il y a pas mal de versions qui ap sikile autour de lanmò direktè jeneral ona, Chesnel Pierre. Gen moun ki di se pwazon, gen moun ki di. Se ta djab misye ki manjel? Ben ekoute, euh pou se dosye la, m ta kapab di genyen yon sètèn konfizyon. Men ekoute, si se sa otorite yo di, ebyen se li menm pou nou admèt. Dènye moun nan, se kèlken ke je konè e ke je kotwa, son non se Tanis Tertius, ansyen depite Limonad. Ebyen, li te nan senkantyèm lejislatur lan, il a passé quatre ans. Li se te prezidan komisyon agriculture. Je kwa ke se nan dènyè tranch lan, sètadi dènye ane nan senkantyèm nan, li te prezide komisyon agriculture nan chanm depite a. Ebyen fò m di nou ke Tanis Tertius, lè li te rantre, nan palman an prete sèman, li pa t yon moun ki te gwo gwo. Men ofil di tan lefètke nèg yo kontinye ap manje manje nan Pòtoprens se kòmsi yon Ayisyen ki ale Ozetazini epi l lage kò l nan bègè nèt. Epi sa k pase? Vant misye vin gwo. Vant li te gwo anpil. Nan dènye tan sa a, vin gen difikilte respiratwa. Donk se yon moun kòmsi menm lè l ap mache souf li wo. Bon, finalman. Si se kowona, ebyen kowona jwenn yon twou vid, epi difikilte respiratwa, men misye tonbe. Men, m ap sèlman pèmèt nou swiv yon ti sekans kote depite sa t ap pale. Se yon moun ki trè atache avèk rejyon natal li. Li toujou batay pou ke zòn lakay li genyen devlopman ki fèt ladann. An nou swiv. Nou vini la ankò pou n kapab kondane yon atitid k ap devlope nan komin Limonad nan moman n ap pale la. Ki sa k ap pase nan komin lan? S on fenomèn boule machin. Nou nan dizyèm machin ke moun yo boule. Gen yon machin ki sot vini la kounye a fanmiy Vincent te vini pou asire transpò timoun lekòl yo pou nan nivo Limonad. Pandan ke yap pent yap travay sou li pou yo make l pou yo fè tout bagay yo boule l. Anndan lakou moun yo, yo mete machin nan moun yo ale yo boule l. Nou rive nan 10 machin kote ke yap boule limonad. Nan sitiyasyon sa a, nap mande pou direksyon jeneral lapolis. pou ogmante efektif polisye ki limonad yo, pou asire yon patwouy ki kòrèk, pou kapab eseye kwape vagabon k ape fè dezòd sa yo. Donk se sa mwen menm mwen kòm depite sikonskripsyon an mwen kritike sa e mwen mande ke Pou gen bon jan ankèt ki mennen pou yo arive mete kòd nan kou tout bandi sa yo k ap fè dega sa yo nan komin. Machin prive. Machin prive. Jiska prezan, nou poko janm ka idantifye ki moun, tou senpleman se chak maten ou leve ou wè de twa machin boule. Sa vle di ke ou pa ka konnen ki moun. k ap fè aksyon sa yo nan komin nan. Non, moun yo se pa nan leta, se moun prive, moun, sitwayen, pèzib nan komin nan ki gen machin yo, epi yo boule yo. Nou pa konn nan ki kondisyon yo boule yo. Men yon lòt kote ki bon pa bò kote Tanis Tertius, li se yon moun mwen ta kapab di ki pa toujou renmen konfli. Pa egzanp, lè gen seyans woulez nan. Chanm depite an, nèg ap voye kout chèz, nèg ap kraze biwo, ebyen li toujou la pou kapab mande kote espri fair play la ye. An nou swiv ti moso deklarasyon sa nan dat 27 jen 2019 nan kad seyans ki te òganize nan chanm depite a. Pa pèdi tout tan nou nan kraze tout bagay peyi an mesye. Mwen menm m pa sou kraze jodi a. Men fò n fè m aksepte. Men nou pa pran tout tan nou. Tout bagay ki gen se kraze n ap kraze. Mwen panse gen anpil nan nou kap di depi se ansyen palmantè tout mèt mouri. Men fòm di nou tou se pa tout ki move je. Gen anpil ki ede peyi a, ki ede moun bò lakay yo. Dèfwa ou konn nan pòtoprens, ou konn aletranje, wap kritike yon nèg pou fason lap fè politik nan peyi a. E poutan, ebyen lè li lakay li nèg sa li menm li se chouchou moun lakay li. Donk nèg yo gen yon jan yo fonksyone. Men o final map di nou ke menm lè kowona a. Li la. Menm lè l pa la, ce qu'on doit faire c'est un maximum de précautions. Depi se moun ou ye w ap viv sou latè, ebyen ou pa egzan de maladi. Li kab petèt poko rive sou ou, men si otorite yo mande w pou pran prekosyon, fòk ou pran prekosyon. M pa konnen pou ti piki a, si yo vini avèk li, ki pral chwa pa nou. Men de tout manyè, mwen panse ke Maksimòm de prekosyon an li de miz, donk pòte vo mask, lavaj de men, epi respekte prensip yo pou ke ebyen pa genyen moun ki pèdi lakay nou. Paske jan nou ye la a, pou nou nan mizè konsa, nan tout difikilte sa yo, epi pou n ta di pou n ap tonbe mouri nan kowona, ebyen. Mon Dieu tèt chaje. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.